Sa kap pase aktyèlman la nan gouvèneman Ariel Henry, se pa ti koze ki piti. Minis jistis la Bertho Dorcé, ansanm avèk minis kolektivite teritoryal la ki se Litz Quitel, Nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, se minit yo ap kontwole, se valiz yo yo ap fè pou yo kite ministè a, medam, matmwazèl e mesye. Fò m di ou, Émilie Prophète ki se minis kilti a, se li menm ki va ranplase minis jistis la Berto Dorcé e premye minis Ariel Henry ap ni PM alafwa minis kolektivite teritoryal. Men kesyon k ap poze pèp ayisyen, revoke yo san mare yo trennen devan lajistis, èske s on bon desizyon? E fò m di w, kominote entènasyonal la ap bay gwo presyon aktyèlman la a pou gouvèneman tou pase pran Ricard Pierre, minis planifikasyon an, ansanm avèk minis Enol Joseph, minis defans, pou tou fè yo fè valiz yo kite ministè a. Pèp Ayisyen, ou pral jwenn plis detay talè konsa. Mezanmi, sa kap pase nan Kanaran komin Kwadèboukè pa gen bouch pou pale. Humm. Monchè, m sezi m wont m pè m tranble lè map gade video sa. Kòman bandi nan Kanaran pèp Ayisyen. ap montre ki kantite malèt katouch yo genyen. Dwoum katouch, bout sak katouch. M ap poze tèt mwen kesyon, èske katouch sa yo se pou touye ravèt? Se pou touye pinèz? E chèf de gang nan anonse nan jou k ap vini yo la a, li gen pou l mete pye l deyò, l ap parèt tèt li sou lari a. Lapolis silvouplè! Ranje kò w. Medam, matmwazèl e mesye, nan batay ki te genyen nan jou pase yo ant baz Gran Grif ansanm avèk baz Jan Deni, fò m di w, anviwon 17 moun pèdi lavi yo. Yon total de 75 kay boule. E bandi yo menm menase jounalis yo boule kay manman jounalis la. Ou pral jwenn plis detay nan Savann Pistach bagay la rèd! Yè bandi nan Gran Ravin debake nan Kafou Fèy se pa 2 a 3 koze yo pa fè. Lapolis debake repouse yo men anpil sitwayen kouri kite kay yo jiskaprezan yo poko kapab rantre lakay yo. Ou pral tande deklarasyon divès nan yo e ou pral konprann kòman mesye yo te debake nan zòn nan vin boule, vin piye, vin kraze. touye pou site sa yo sèlman. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di w mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt. fwa sou fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn video se zanmi paw fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa ki se te grann mwen konstwi yon pon sèl li menm ki ka pase sou li mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se fil arenye ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Yon manman poul k ap ponn nan mitan de ran pikan Yon manman poul k ap ponn nan mitan de ran pikan Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la Sa ap fè nou plezi anpil anpil Medam matmwazèl se mesye jan ke m te anonse w Aktyèlman la a bagay yo konplike nan gouvèneman Ariel Non bagay yo pa piti ditou ditou. Arete ki nome premye minis Ariel Henry kòm minis kolektivite teritoryal e Emily Prophète minis jistis li achemine yè jedi a nan près nasyonal selon enfòmasyon ki arive jwenn nou. Litz Quitel ki te minis kolektivite ansanm avèk Bertho Dorcé ki te minis de lajistis aktyèlman la pèp ayisyen, Se dokiman yo yo ap ranmase. Se valiz yo yo ap fè. E jounen jodi a menm, yo kapab ranplase yo pèp ayisyen. Donk, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la, se ke arete a nan wout pou soti. E kominote entènasyonal la li menm bò kote pa l, kontinye ap fè presyon sou Ariel Henry pou ke li tou revoke Rika Pierre minis planifikasyon ansanm avèk Enol Joseph ki se minis defans pèp ayisyen. Donk la a, bagay yo kòmanse ekstrèmeman konplike. E jan bagay la ye la nou konnen Ariel son maryonèt. Ariel enplike nan touye prezidan Jovenel Moïse. E tout lòt mesye ki bò kote li yo tou, yo nan sak pa sa. Bon, kounya la, eske Bertho Dorcé ap ret gade Ariel konsa konsa epi pou l di l, pa gen pwoblèm non mèt ranplase m. Bon, kòm etan done tou pa vrèman gon gran chanjman, se retire sa, pase sa, foure sa, rien ne se perd, tout se transforme. Donk son konsansis yo jwenn antre yo ki fè w wè dosye a prale konsa pèp ayisyen. Donk, ou kapab konprann pou nan pwòp peyi w, ou se sitwayen ayisyen, Dirijan yo nan tout vye zak malonèt, se pa sitwayen yo non, dirijan yo nan tout vye zak malonèt, son peyi etranje kap di dirijan sa ou pa di retire kòw kote ou ye a, se yon peyi etranje pèp ayisyen kap pran sanksyon kont dirijan yo, e sa ki grav ankò, moun yo ap pran sanksyon kont yo se minis de la jistis yon peyi, Se minis kolektivite teritoryal, donk popilasyon an ta sipoze plis an kominikasyon ansanm avèk minis sa. Pase li menm li kouvri tout teritwa nèt. Moun ki patisipe nan touye prezidan se premye minis, chèf CSPN, li menm ki la ki pou fè aranjman, pou mete sekirite, pou fè operasyon. Moun kap planifye pou wa nan gang minis planifikasyon. Moun ki di lap defann teritwa, lap defann ou kont enmi, li nan gang tou pèp ayisyen. Se tris wi pou tande yon peyi etranje ap pran sanksyon kont minis defans yon peyi. E pa defann l ap defann peyi a non pèp ayisyen. Se pa batay l ap batay ansanm avèk lòt peyi a ki bezwen rantre vin foule teritwa, vin souye, vin vòlè non. Nan zak malonnèt li ye wi, nan pwòp peyi l la ankò wi. Nan pwòp peyi l la ankò. Donk pandan moman yo la ou konnen Ariel li menm li pa ka tonbe konsa konsa puiske li nan tout sak pa bon e non sèlman sa tou li se jwè kò gwoup, jwè binu. Donk tout sa yo mande l fò l degaje l fè l puiske li menm li gen vye dosye pa l tou. E pou mèt tann kou yo pa bezwen l ankò y ap lage l tankou yon dechè nan lari a menm jan avèk lanbè. Aktyèlman la nan zye Lèzetazini lanbè s on vye dechè. 25 an, l ap travay pou yo, l ap espyone, l ap destabilize pou yo. Youri Latortue tou menm gout bwa. Jounen jodi a mesye sa yo, yo pa ka, yo pa ka fè mamit, yo pa ka fè lajè pèp ayisyen. Blan di men dosye w wi poze w, chache kote w grate. Pis, ale, sot kò sou moun. A vle di menm yon ti retrèt non, menm yon ti retrèt ou pèp ayisyen, Lanbè pa ka jwenn bò kote blan apre 25 an de sèvis. Youri pa ka jwenn li tou. Donk, kounye a la mesye ap pran pòz fòse, ou konn wè lè ke yon fanm, lè pou l te pase demwazèl li, malerezman, se lè sa li vin gon pitit pase. li pat jwenn moun ki te pou oryante li, epi sa w tande a, li vin ansent, jenès li boule. Se lè pitit sa kòmanse nan 15, 16 an pral nan 17 an, epi li wè kòman ti pitit la ap chay, li wè kòman pitit la ap voye flè, epi wè manman gon seri de zèl rad l ap met sou li, Gon jan l ap abiye, gon jan ou wè madanm nan ap makiye, w ap mande sa k pase. Ou vin wè granmoun nan sanble avèk yon granmoun devè l gwonde. Pase, lè a gen tan pase, lè pou l te fè jan de aksyon sa yo, gen yon jan ou wè granmoun nan ap ouvè kò l, gon jan ou wè se sou ti jèn gason l kwoke, ou di kèt sa k ap pase granmoun sa la? Ay laj li depase. Sak pase nan moman poul te fè sa yo li rate moman an Ebyen kounya se lè pitit li ap vini nan laj pitit la e se li menm ki tap sipoze ap fè aksyon an manman an fè pi mal pase l Donk lè lanbè te vèt lè youri te vèt yo te gen tout fòs kouray yo te gen jèvrin yo te gen bon jan angrenay. Malerezman, e pa t sa yo te chwazi fè. Se tchoul blan yo te chwazi fè. Se 25 an yo fap travay ansanm avè blan. Se destabilize yo yo tap destabilize, kraze brize. Kounya ou pa ka tann, e lè w fin granmoun nan lè sa w ap fòse fè mamit. Si lè w te vèt ou pa t fè, ou pa t batay pou te fè mamit, ou pa t batay pou tonbe nan bon tè, ou pa t batay pou detui move zèb ki bò kote w, se pa lè ou kòmanse pèdi plim, ou kòmanse pèdi fèy, lè sa w ap batay, gade non lapli pa tonbank, w ap batay pou fè mamit, men sè kwa listwa? Donk aktyèlman la pèp ayisyen ou kapab konprann Lambert ansanm avèk tout Youri Latortue pou Lèzetazini ansanm avèk divès lòt ankò se dechè yo pa bezwen mesye sa yo fin avè yo imedyatman yo dwe yo gen dosye solid pou se chèche yon kote ou mete kò ou ou pa fè lajè yo pa ka pran sant ou ankò mèsi bokou pou sèvis ou nou fin avè w ret la hum donk revoke minis yo. La jistis pa fè travay pal la se lave men siye atè. Paske apre 5, 10 an pèp ayisyen ou pral jwenn moun sa yo ankò nou pral resikle yo pou remete yo nan pòs. Li pa etonan nan 5, 10 an ou jwenn lits kitèl premye minis kareman. Li pa etonan nan 5, 10 an ou jwenn bèrto dòse premye minis kareman. Ou jwenn ni gwo senatèd la repiblik. li gwo otorite, li sèl jij l ap jije moun. Non, bagay yo pa ka fèt konsa. Lè ke yo kenbe yon otorite nan zak mal, ap fè zak malonèt anba raje, ap finanse gang, ap destabilize, ap kreye gang, revoke epi tou trennen l lajistis pou l al bay eksplikasyon. Donk, imedyatman nou fin trennen l lajistis, nou jije l epi mete l nan depo, trase yon egzanp. Donk, lè ke jèn kap vini yo wè, se konsa nap fèl revoke epi toujou kitel nan savann nan, li kontinye ap pale sou moun, li kontinye ap travay, li kontinye ap manje lajan leta. Donk, bagay la vin pase tankou blag, se pa dosye peyi m fon bagay, fon ti retrè tou dousman, retire fokis la sou ou epi apre sa remonte ankò pou vin fè menm lodyans yo ankò? Ala traka pou lavi kayitè. Medam matmwazèl e mesye, mezanmi, lè m ap gade videyo sa tout san m tresayi, m ap mande ki sa nou deside fè ansanm avèk peyi sa. Ayiti spesyal an menm tan son peyi ki trè trè difisil. Pou kantite bal bandi kanaran genyen, non videyo yo ap montre pèp ayisyen. Malèt katouch. drum katouch, bout sak katouch, valiz katouch. E lè wap gade katouch sa yo pèp ayisyen divès kalib, wap poze tèt ou kesyon eske se pou touye mouch, eske se pou touye fatra, eske se pou touye ravèt? Non, dezole, se pou touye kretyen vivan. pèp ayisyen. Se pou touye moun menm jan avèm menm jan avèw. Donk, lè ke map gade bout sak yo, sa ki pase nan tèt mwen, se lèm konn fin bat pwa an pwovens, defwa ou konn bat pwa tout pwa yo mele, e pou chita ou triye pwa bè ou metel nan sak, Ou triye pwa nwa ou mete l nan sak apre rekòt. Ou triye pwa wouj ou mete l nan sak. Gen pwa 7 semèn ou mete l yon kote. Gen pwa meksiken ou mete l yon kote. Pwa Jerizalèm ou mete l yon bò. Pwa ak enkoni ou mete l yon bò pwa pyant chak pwa yo ou fè dekantasyon ou mete chak nan bout sak. e pou woule tèt sak la, pa bliye w fèk sot bat pwa a, ou pase l solèy li vin sèch ou mete l nan sak avan w mare l, ou kite l pou yon ti lè anndan an pou ke li pa kale bèt. Dèfwa menm ti sann dife ou konn met ladan tou. Ou konprann bagay yo. Ebyen pèp ayisyen, menm jan mwen menm m ap panse ansanm avèk sak pwa a, Se konsa bandi yo wè rekòt yo ye pil bann sak bal, dwoum bal, malèt bal, valiz bal. M sezi. Pèp ayisyen si se mwen menm kap di ou ka pa kwè, gade video sa ansanm avèm. Sa kap pase konsa? Yo di kanarè mouri, yo di dirijan tonbe, nou tap ri. Ok Kana an poko delivre mezanmi Aktyèlman la Kana e nan pasaj li ye Kana an poko delivre Nou poko ka mouri Nou fèk kare lite n fèk kare goumen Nou fèk kare kanpe pou zòn nou Pou pèp ki san defans la pèp kanaran Nou fèk kare la wè sa m di w lan Lè lakay mwen m poze m la map pase ti bagay mwen solèy map pase ti bagay mwen kap pouri vye grenn bagay m gen nan kwen depo kap pouri nan kwen nèt anndan map retire yo met deyò retire yo nan vye po bagay map pase yo solèy mezanmi tanpri poko poko pale de lamò nou poko ap mouri ou konprann pou moun ki panse nou mouri yo moun yo mèt poze ret branche nan wikenn nan la m pral fè w parèt prezans mwen sou lari a tande map fè w parèt prezans mwen m pral frape kèk montan. Seri. Nou tande? Humm. Ala traka pou lave kay te papa. Si nap kontwole ansanm, ou kapab wè 2 malèt katouch. Genyen anviwon 9 bout sak ansanm avèk yon dwoum chaje ansanm avèk katouch. Sa montre ke pa gen anyen ki sou kontwòl nan peyi Dayiti. Zafè leta sa pa egziste silvouplè. Zafè la polis sa pa egziste. Pa gen pyès moun ki gen kontwòl dwàn, pa gen okenn otorite ki gen kontwòl pò, ki gen kontwòl fontyè. Sa yo se paswa yo ye pèp ayisyen, si yon bandi ka ap montre ki kantite katouch li genyen. E lè m fin gade videyo sa, m ap fè yon refleksyon, ki pral pèmèt mwen konprann pi byen toujou kòman dirijan nou yo fonksyone. Pa egzanp pèp ayisyen, si w pran Kiba. Kiba ki sou kote nou an la, nan ki sa yo rekonèt Kiba? Nan medsin, nan siga, pou site sa sèlman, nan touris. Paske, lè w pran medsin, de jenerasyon an jenerasyon, otorite ki te la yo travay pou jenerasyon k ap vini an, yo toujou kenbe standa a. E yo batay pou jenerasyon k ap vini an gen plis privilèj devan l pou ke li ka, pou ke teknoloji yo kapab pi avanse nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye lamedsin. pi bon laboratwa lakay yo, e lè w tande gon maladi ki frape lemond, menm jan yon pakèt lòt peyi ki gen gwo laboratwa ap travay, yo menm tou yo ap travay pou vini ansanm avèk solisyon. Li fò e difisil pou moun gon pwoblèm pou w ale Kiba pou w pa jwenn solisyon. Amwenske se moman lanmò w ki rive w oubyen w re madichon. Men depi w malad ou wè yo pran pwent peyi sa ansanm avè w rive makache di w a 90 pousan ou gen chans retounen an vi. A e moun k ap retire kè mete ti revèy pou yo ap teng teng teng teng nan plas la ou wè se pa ti koze ki piti. Moun yo trè avanse nan dosye lamedsin. Donk, sa k fè yo avanse se paske jenerasyon anvan an te kenbe standa a, yo bay jenerasyon k ap monte a, jenerasyon k ap monte a, donk pa rapò ansanm avèk sa l te jwenn, tan ap avanse, teknoloji ap avanse, yo vini yo fè de bagay ki pi rèd toujou, jenerasyon k ap vini an, y ap fè bagay ki pi rèd toujou. Donk nan ka peyi dayiti pèp ayisyen fò konprann jenerasyon ki t anvan son ekip bann gang, jenerasyon kounya yo vin pi gang e jenerasyon kap vini an yo ap pi kriminèl toujou. E lè w ap gade kòman mesye yo ap montre ki kantite bal yo genyen, lè w ap gade kantite jenn gason k ansanm avèk gwo galil nan men yo, si senatè nou yo, si minis nou yo, si tout otorite nou yo pèp ayisyen, yo te fokis sou ledikasyon, jounen jodi a, jenerasyon sa k ap monte, ki nan 17 pou rive 28 an, majorite jenn gason ansanm avèk yon gòl zam, yo t ap gen tan gen diplòm yo nan men yo. Nou t ap gen yon klas entelektyèl rèd rèd k ap monte. Si otorite anvan yo, se te biznis, se te travay yo te pwomote, se travay yo te plante, jounen jodi a n t ap gen anpil antreprenè nan peyi a. Se paske jenerasyon anvan an, otorite nou yo, pèp ayisyen, se gang yo te plante. Jounen jodi a ou kapab wè ki sa w ap rekòlte. Jan ti pwovèb kreyòl la di l, joumou pa konn donnen kalbas. E se tris, se grav lè w ap gade se peyi etranje k ap pran sanksyon kont dirijan w ki te plante gang. Se gang nan nou plante, si nou pa t mache plante gang tout kote nan peyi a, jounen jodi a nou pa t ap gen tout gang sa. Imajinon si otorite nan peyi Dayiti se te pyebwa yo te pwomote, se agrikilti yo te pwomote, jounen jodi a nan chak baz kote ou wè nèg avèk. pil zam pil bal son sant jemo plas ou tap genyen la nan baz jenèv son sant jemo plas ou tap genyen pye bwa baz kat san mawozo menm jan nan kana ran menm jan tout kote ki gen goup gang yo menm jan nan la tibonit mba kache dou jenn gason tap sèl gran plantè. Se pa masak ki tap genyen, men se konkou ki es kap fe plis diri ane sa ki tap genyen. Men se paske chak dirijan pep ayisyen se gang yo plante jounen jodi a ou kapab we koman lap miltipliye. E de jou an jou lap vin plis toujou. Sa w plante, se li w rekolte. Joumou pa janm donnen kalbas. Ok. Si kochon pa konn fèt sante. Si dirijan nou yo sou ekip bann kochon, se nòmal pou lajenès kochon. Si dirijan nou yo sou pakèt bann kriminèl, se nòmal pou lajenès kriminèl. Si dirijan nou yo sou pakèt bann touyèd prezidan, se nòmal pou jenerasyon k ap vini an kontinye touye prezidan. Si dirijan nou yo son pakèt bann kidnapè, se nòmal pou kidnapin nan miltipliye de jour an jour. Men si dirijan nou yo se te de bon plantè, si dirijan nou yo se te, se te antreprenè yo te ye, si dirijan nou yo ta batay pou la souverènte, jounen jodi a ou ta p wè. Se pou sa la jenès ap batay. Si dirijan nou yo te kwè nan edikasyon, jounen jodi a, lekòl pa t ap fè 2 mwa, li pa ka fonksyone. Ou t ap wè tout jèn fokis, tout ap batay lè gen konkou pou yo parèt meyè. Jounen jodi a, sa w wè k pase? Ou pa wè se chèf gang sa k ap montre ki kantite bal li genyen, ki kantite zam li genyen, ki sa l ka fè, kòman l ka fè mò? Se paske se sa dirijan nou yo montre. Si dirijan anvan, se te je olempik ki te gen nan peyi a. Konkou dans, konkou bat tanbou, konkou sote kòd, tout stil de konkou nèt pèp ayisyen. Ekspoze talan ou. Ou ka bay blag, ou ka chante, Ou ka ponpe, ou gon talan lakay ou. Si se te sa yo te pwomote, jounen jodi a nou t ap gen anpil atis. Men, se gang yo pwomote, se nan sa yo envesti. Ebyen, se tou nòmal pou wè gen tout gang sa yo nan peyi a. E sa ki grav se ke menm dirijan yo ki fin kreye gang yo, yo pèdi kontwòl yo, jounen jodi a son peyi etranje k ap rele dèyè yo. kap di revoke, kap di retire, kap di ranplase paske yo menm yo enplike nan tout sak pa bon an dedan peyi a. A la traka pou lave kay tè. M espere ou konprann sa kap pase Ayiti aktyèlman la a, se sa ou plante, se li ou rekolte. Si nou te pase tan nou Nan dosye edikasyon, nou t ap gen anpil moun ki konn li. Nou t ap gen anpil entelektyèl. Si nou te pase tan nou nan plante, nou t ap gen anpil gran plantè. Nou pa t ap grangou. Nou pa t ap grangou, nou t ap gen manje pou nou manje. Si nou te pase tan nou nan dosye sekirite, nou t ap pwomote sa. T ap gen anpil polisye. Lame Dayiti t ap deja fòme. Sou tout teritwa ou t ap jwenn sòlda ayisyen. Men, nan ki sa nou pase tan nou se nan kreye gang. Kòman w te ka konprann pou yon lis plis pase 140 konbyen nèg, w ap jwenn nenpòt 40 a 60 senatè, pil depite, pil minis, èks prezidan, jij, tout nan sa k pa bon, tout nan finanse gang? Oligak nan finanse gang, politisyen nan finanse gang, nèg ki nan dwàn nan nan finanse gang, tout moun gen gwoup gang yo anba zong yo. Se pepinyè nap fè, se nòmal pou peyi a kouvri ansanm avèk gang paske se sa nou pwomote. Mèdam, matmwazèl, se mèsye, ensolit nou pou jounen jodi a. Hum adje lavi sa o konbyen gason ki fè eksperyans lan deja jan wap gade imaj sa ou wè son dam ki sou volan hum lè ke ou fenk achte yon machin bay madanm ou kòman bagay la konn ye lè w achte machin nan epi madanm ou resi genyen pèmi de kondwi a epi l sòti lè ke ou fenk achte yon machin bay madanm ou. Li genyen pèmi de kondwi l? Lè fi a soti nan lari mesye, pou moun ki poko marye ki poko fè eksperyans sa, lè fi a soti nan lari ansanm avèk machin nan, toujou kenbe telefòn ou nan men paske lap rele w kanmenm. Mesye nou menm ki fè eksperyans sa, fon kòmantè lap itil silvouplè. Lè w fenk achte machin bay madanm ou, Li gen pèmi de kondwi, premye soti l fè a toujou kenbe telefòn ou, toujou kenbe telefòn nan gade nan tanzantan gade ekran an, a l ap rele w kanmèm. Ebyen dam sa w ap gade la, lè w wè fanm fenk gen pèmi de kondwi l epi l soti, pandan l nan wout la, kling telefòn ou sone. Alo bebe? Wi cheri sa va? Cheri machin nan gate! Woy! Sa k pase cheri? Sa machin nan genyen? Rele mekanisyen an, machin nan gate! Woy! Men di m, sa machin nan genyen? Cheri vitès pa vle antre! Woy! Kòman l fè menm? Eksplike m, sa k pase? Ah m di w vitès pa vle rantre, m sou wout Dèlma la, voye mekanisyen silvouplè. Oh cheri gade, machin nan se sou pakin li ye. Retire l sou pakin nan, mete l kote w wè ki make 2 a cheri. Ok, li rakwoche. Machin nan derape, yo ale. 5 minit apre, kling, telefòn ou sone ankò. Alo cheri, gen yon polisye ki kenbe m m ba li mil goud. Men, kòman fè polisye a kenbe w, w pa tande sa l ap di w, w just ba li kòb. Tande sa l ap di w cheri. Li mande m dosye machin nan. Ebyen, m ba li pèmi de kondwi w ansanm avèk dosye machin nan. Li nan machin nan wi. Ki kote yo ye cheri? Talè, pa di m ou soti san pèmi w. Wi, m pa sot ansanm avè l non, m kite l lakay. A non machè, ou pa ka iresponsab konsa. Ey, pa ensilte m tande, pa ensilte m. M te deja di w se pa machin sa m vle, w al achte yon machin kounye a la, w ap vin di m m iresponsab. Li rakwoche pèp ayisyen. Senk minit aprè, Telefòn nèg la gen pou l sone ankò. Alo cheri. O, bee ki kote w ye la kounya? Men m devan pòt la wi. O, polisye a kite w vini sa k pase? Non, m kite polisye a ansanm avè machin nan nan lari a, si w vle w a ale chèche l. Mesye tande m byen. Men sa k fanm tande. Si nou poko pre. pou nou resevwa yon ti konvèsasyon konsa lè madanm nou fenk gen pèmi poko achte machin bay madanm nan. Son konsèy. Medam, matmwazèl, se mesye, ebyen, fòm diw, polisye nan Nòdwès, ajan udmo yo, denonse direktè depatmantal la, ka bay non 42 zanmi l pou jwenn chèk gratifikasyon pou ane sa. Ajan an yo di direktè a fòme yon BI, se yo ki jwenn ansanm avèk zanmi l. Selon ajan yo, pa gen udmo ki jwenn chèk nan depatman an malgre kantite travay yo fè. Ajan udmo yo fè konnen. yo ap fè gwo bri ansanm avèk dosye a, yo ap mande pou DG lapolis la pran responsabilite l devan sa k ap pase nan Nòdwès la. Yo di, si tout fwa yo pa jwenn sa yo merite, yo kapab boude tout operasyon k ap fèt nan zòn nan. Genyen Synapoha, pèp ayisyen, ki mande ansanm avèk DG lapolis la pou l degaje l prese prese pou aji vit nan dosye sa a, pou pita pa pi tris. Toujou dosye Synapoh a fò m di w, Synapoh a ki se sendika polis ayisyen mande ansanm avèk gouvèneman Ariel la ajiste salè polisye yo. Demand sa ki jistifye pa rapò ansanm avèk ogmantasyon pri pwodui petwolye yo nan ponp yo. Nòt sa ki pote dat 10 novanm yon kat debit avèk yon montan de 30 mil goud, yon salè mansyèl 50 mil goud pou yon ajan 1 grad 1 lapolis se revandikasyon ebyen Synapoha. Donk strikti sendikal la egzije Ariel pou l ajiste salè polisye yo, sa ki pral pèmèt ajan yo fè fas ansanm avèk lavichè aprè ogmantasyon pri gaz la nan ponp yo. Nan sans sa, Synapoha fè konnen li inadmisib pou salè polisye yo rete stab tandiske pri pwodui yo ogmante. Manje monte, gaz monte, donk si lajan polisye a rete nan menm nivo a, li pap ka fè fas. l ap rive yon lè l pap ka kenbe. Pou fini, Synapoh a di li espere rekèt li a yo pran l an chaj. Medam, matmwazèl e mesye, fòk mwen di w, genyen pati politik PKL ki se Pati Politik Konstwi Lavi bay yon konferans jounen jodi a menm, nan optik pou di yo kòmanse satisfè ansanm avèk kèk pwopozisyon gouvèneman Ariel Henry, li debloke gaz etc. Pa de pwoblèm. Nan menm konferans sa a, ebyen Doktè Harrison pote yon demanti fòmèl kòmkwa li ta entèmedyè Jenèf Fanmi e Alye ansanm avèk gouvèneman. Li lonje dwèt li sou anpil medya nasyonal ak entènasyonal k ap fè anpil difamasyon. Pèp ayisyen pou plis detay tande deklarasyon Doktè Harrison. Responsab politik, an tèm de dirijan yon jèn pati politik, nou pa t janm reponn. Men, lè n pa t janm reponn, nou t ap reflechi, nou t ap mennen ankèt. Mennen si w fè n pase kòm pòt pawòl gwoup ame e pòt pawòl konseye an kominikasyon chèf gwoup ame an, ou fè nou pase. Kòm moun k ap travay pou gouvènman an, pou Premye Minis Ariel Henry, paske n te rankontre avè l mèkredi 26 e nou remèt l yon dokiman trè klè, trè senp, ke l te apresye, ke l klase pami lo dokiman pou kabinè l al travay sou yo. Kouman, apre atik cnn nan, ou pral gen yon diskou kontrè? Ou fè nou pase kòm gwoup k ap travay. Ou gwoup ame. Ou fè nou tra pase kòm yon gwoup k ap travay pou yon premye minis. E kòman nan yon atik ki pral parèt, atik cnn nan, li pral di ke Arisson Ernest di. Se pa cnn ki denonse m non. Se pa cnn ki di l mennen yon ankèt epi l dekouvri se ta Arisson Ernest epi l ap chèche l pou l pale avè l non. Li di l fon entèvyou avèk Doktè Arisson Ernest, prezidan Pati Fòs Sou Lavi, ki revele li se ou medyatè ant premye minis lan e gwoup ame an. Sa ta vle di son bagay volontè, sa ta vle di gouvènman premye minis lan dakò, gwoup ame an dakò, e pou fè sa fò rankontre tou lè 2. Mentnan, sa k pase? Kouman m ta fè ap travay pou yon gouvènman epi m al denonse l li negosye? Se yon aberasyon. Kòman m t ap fè al travay pou yon gwoup ame epi m al denonse l ke l negosye ak gouvèneman? Sa n'a pas de sens. Lè m jwenn opòtinite pou m pale, m pale, e lè m pa gen pou m pale, m fè silans. Donk sa n'a pas de sens. Epi tout moun konn nivo m, m s on medsen, m s on psikyat, m s on travayè sosyal, m se yon jiris, mwen nan laprès tou, donk m ap batay. Donk se t ap yon erè katastwofik Sa vle di Arisonè Ernest la son landyèz, son nèg ki gen lang li long. Li t al fè medyasyon ant 2 gwoup moun sa yo, epi l vin rann li piblik. Epi si m ta bezwen rann li piblik, laprès lokal m t ap chèche yo, m konn kote pou m jwenn yo. Ki rapò m ak cnn? Ki kontak mwen ak jounalis cnn? Poukisa yo pa t janm rele m nan vi m deja? Donk sa vle di sa n'a oken sans. Donk gon laboratwa jisteman nan ankèt nou nou pral dekouvri ki jisteman manipile medya entènasyonal sa yo e yo itilize yon medya lokal ki se yon medya an liy, nou pa gen anyen a medya an liy lan dèyè li retrakte, li pa pibliye tèks li, li fè bak, nou pa gen anyen avèl men kòm se verite nou vin bay nou oblije bay verite ekskize m ke n'a pral nou oblije pral site nonl toutalè. Donk mentnan mwen vle fè laprès la konprann yon bagay M tout wè rezo sosyo 2 premyè semèn yo map travay pou gwoup ame a. M se konseye an kominikasyon. 2 premyè semèn yo map travay pou gouvènman an. Briskeman gon atik ki parèt ki di m di e denonse m denonse wi si m vin di yo negosye. Donk si sa ta rive le Parti Construire la Vie, Doktè Harrison Ernest, psikyat de son eta, spesyalis de konpòteman, travayè sosyal, jurist, a on pati ta estime pa rapò o risk, o konsekans de sa kap pase an Ayiti a la a, Fò yo ta prete sipò yo, konkou yo, pou fasilite yon negosyasyon ant 2 pati ou ant 2 pati pou sove lavi moun, pou fè lopital refonksyone, pou fè sant de fabrikasyon oksijèn relouvri, pou mwens lidè politik mouri apre Erik Jan Batis, pou gaz retounen nan ponp, pou peyi a refonksyone menm si se antre gimè jan l te ye avan, kòm si m mechan pou sa. Kòmsi m merite mouri. Kòmsi pou Ayisyen an. Ayisyen an, ki anpil ladan yo se vòlò, kriminèl, asasen, magouyè, kowonpi. Negosye vle di, se pa bay lajan. M ta renmen konnen nan ki diksyonè sa ekri. Negosye vle di bay lajan. Vwala la denatirasyon kiltirèl ki genyen nan mantalite nou, nan konpòteman n. e m envite laprès la trè pridan fas a manipilasyon sa yo. Lè yon, menm si yon moun ta asire la medyasyon d'un konfli, menm si yon moun ta negosye yon konfli, sa pa vle di se materyèl, finans k al separe. Sa n'a pa de sans. Men, la ankò se pa t sa, men m te vle pran tan pou m eksplike laprès, la ankò se pa sa. M pa t janm te medyatè ant 2 pati. Pou medyate ant 2 pati, fòk 2 pati yo dakò, e fò met 2 pati yo chita, sa vle di ou gen yon rapò fizik. Mentnan, le vandredi, le vandredi 4 novanm, nou resevwa yon apèl de cnn, e n ap wè, yo oblije rann dokiman an piblik, jounalis yo nou tout genyen l, paske n ap met tout laverite deyò maten an, nou tout gen kopi dokiman an, e. Depi 8 an 41 m prale trè vit se yon jounalis se tan dupen nou pa konnen nou pa gen pwoblèm ak jounal pou jounalis rele m bon m pa pè pale se gwo travay nap fè nou reponn li idantifye l mwen se tan dupen e mwen se jounalis cnn mwen ka rele w e li ekri m sou whatsapp gen yon kesyon Nou gen yon kesyon pou ou pou yon istwa n ap travay sou li. Misye voye atik la ban mwen, lè m fin fè entèvyou, pandan m ap fè entèvyou a misye, mwen di misye, misye di m ke ou te medyatè ant gouvènman an e gwoup ame G9, m ta renmen w eksplike m di atansyon. Poze, poze, poze, poze. Nou s gon pwopozisyon de sòti de kriz, nou kòmanse travay sou li, nou rankontre plizyè moun, nou pale ak plizyè moun. Si w ap pale m de moun k ap voye monte sou mwen sou rezo sosyo depi 2 zan, m di non, non, non, se pa enpòtan. Sa pa enpòtan, nou li yo deja. Sa k enpòtan sè ke varè ouvè la a kounya. Se sa k enterese nou. Nou estime ou fè yon gwo travay. Di chèf la e deplase m pral deplase m pral nou gen dokiman pou n al m depoze nan dè enstans entènasyonal li di non enstans entènasyonal sa gentan okouran se li k di nou kontakte w m di bon pa gen pwoblèm poze m kesyon misye mande nou kisa gouvènman bay m di l al kot gouvènman pa la pòt pawòl li paske nou pat janm tap fè negosyasyon li mande m kisa Genève te mande Mwen di mwen pa fè pati de G9, m pa t ap fè negosyasyon, al poze yo kesyon. Epi m di l, si ou mande m sa pati Konstwi Lavi fè, m ap ka pale w de li, m ap ka eksplike w. Epi dezyèmman m di w, kòm ou pale de G9, gen yon moun nan G9 ki se Jimmy Cherizier, ansyen polisye. Ce ke m di piblikman pandan 2 semèn e nan konferans lan, nan tout medya, ke m konn Jimmy Cherizier, pa gen ankenn Ayisyen ni blan k ka anpeche m site non misye. E si telefòn mwen sone m di sa deja, Pa gen kenn moun ki ka anpeche m reponn li e si m bezwen misye pa gen kenn moun ki ka anpeche m pale avè l. Je connais mes droits. M se yon Ayisyen san fwontyè. Kapasite m, konesans mwen pa pou peyi Dayiti sèlman. E m pwouve l deja. Donk sa vle di m ap mete l o sèvi di pati, m ap mete l o sèvi de la sosyete e m se yon nan ra moun pa rapò a spesyalite m ki ka fè fas a strès, ki ka patisipe ede a jesyon kriz. Donk an se sans, mwen di misye ke nou pale avèk Jimmy Cherizier mwen menm patikilyèman, e mwen di l tout sa m di nan dokiman yo, puiske 4 milyon timoun pa al lekòl depi 2 mwa, lopital ap fèmen, moun ap mouri, donk il va falloir ke li pale ak nèg li yo. Fè nèg yo konprann nesesite, fò yo fè bak yo kreye yon koulwa imanitè. Nou di l sa nan bouch, men nou pa janm rankontre l fizikman depi lè dokiman an sòti 24 oktòb jiska kounye an. E si n te rankontre l fizikman, nou t ap di. Antouka, jan ti pwovèb kreyòl la di l, Lafimen pa janm leve san dife. Ann kite sa la pou l pa fè zen. Kidonk, nan jou pase yo, pèp ayisyen, gwo masak fèt nan Ti Rivyè Latibonit. Manb gang Gran Grif yo, yo touye yon total de 17 moun e yo boule 75 kay, nan lokalite Preval, Baryè Leyon, Jako, Ba Latibonit. Donk, bandi yo menm menase jounalis Berthude Horace, yo boule kay manman jounalis la. Bagay yo tris wi. Moun ap mouri pasi pala, André Michel fè w konnen sou gouvènman l lan pa genyen masak. Se moman pou nou fè yon kout pye nan komin Kafou. Fò m di w, meri Kafou anonse, nan dat k ap 14 novanm k ap vini la, se va yon jounen dèy, konje pou komin Kafou. Lari Kotplaj 18. pral rele avni Erik Jan Batis ap gen yon veye patriyotik k ap òganize 13 novanb nan sant kiltirèl Emanyèl Chalmay vè 4 è nan aprè midi. Donk moun kafou pèp ayisyen prepare nou pou rann yon dènye omaj ansanm avèk lidè pati politik RDNP a, Eric Jean Baptiste. Nan fè yon kout pye nan kafou fèy pèp ayisyen yè, jan nou tout te wè l sou rezo sosyal yo e jan nou te di l pa bor isit, bandi ak zam nan gran ravin debake nan zòn savann pistach. Anpil moun kouri kite kay yo, ansanm avèk ti bebe, avèk yon sèl grenn rad sou yo. Donk kouri yo kouri kite kay yo. Nou te gen chans kwaze ansanm avèk anpil sitwayen ki tap eksplike nou kòman atak la te fèt. Pèp ayisyen pou plis detay ann tande madam sila a. Nanik leve rete nou rete nou tande bal demare nan zòn nan nèg granvin anvayi zòn nan yap tire. Manman pitit paka menm pitit si yon manman te gentan deplase ou paka pran timoun tout moun se anndan kay yo fèmen moun ki gen posiblite ki ka sove ki jwe kwen nou pase pa raje nou retire tèt nou yo gentan rantre nan zòn nan yo boule boutik yo boule machin yo boule machin yo pran yon pakèt bagay epi gen de moun Nou pa nan epanye. Gen 2, gen, gen moun, m tan, yo di yo pran 2 chofè kamyonèt, yo mete avè yo ap mache, pou yo ka bay zòn kote, pou lokalize zòn nan pi byen, pou yo lokalize zòn nan pi byen, pou yo ka pran zòn nan. Jiska mentnan la, nou pa konn pou ki lè n ap sòti. N avon sèl rad sou nou, on sèl souvètman sou nou, timoun nan men nou, nou pa gen anyen pou nou ba yo, nou pa gen moun ki ka di nou anyen, paske menm dlo timoun yo swaf nan men nou, nou pa genyen. Gade, lè w ap gade yon ti bebe blanch. ki nan men nou la, ti bebe a apèn gen 4 mwa, manman an oblije nou kouri avè l, nou pa ka rete nan kay, kout bal fè nou pa ka rete nan kay, nou pa konn sa nou dwe fè. Waww bagay yo tris bagay yo konplike se tris se grav lè wap gade bandi kap mete sitwayen pezib deyò mesye peyi a fini konplètman epou ou madam rakonte nou kòman sitiyasyon an te ye Ban nou ti limyè. Nou te kache. Yo pase nan tèt nou, yo anvayi nou. E kouri nou kouri sou vant avèk yon ti vant sou timoun nan men nou. Nou oblije vin maske kò nou la bò lari a paske nou pa gen kote pou nou poze tèt nou. Paran nou soti nan lari depi maten, nou pa konn kòman. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. E pou ou sitwayen, rakonte nou vèsyon pa ou la, di nou sa k pase nan Savann Pistachye. Se pitit bofrè m nan m ta prale. Men pandan m rive la, m rive anlè a la, nèg yo di m pa ka m pa ka travèse, m pa ka travèse, m oblije tounen. Yo di m tounen paske sa fòk mat genyen, m pa ka tounen. Akoz yo twòp tire, sa vin rann ke w pa ka ale? Wi, m vin pa ka ale. Men èske se yon wout ou konn abitye fè deja? Gade. Sa ou te konn abitye fè deja? Wi, e la m ni moute ni desann. Wout la konn konsa? E bò isi m travay. Wout la konn konsa? Non, wout la pa konn konsa non. Men, an di ke ou wè wout la, an fèt, li parèt konsa, pa gen moun k ap frekante l, e ou toujou, ou pè, ou pèsiste, poukisa? Non, pa gen moun. E sa fè m pèsiste kòz de ti antèman m ta prale ki fè m te pèsiste pou m ta ale men deske m vin pa ka ale. M oblije retounen paske m pa ka ale. Ou pa t an kontak avèk moun lakay ou? Non m poko rele yo la kounya non. M poko rele yo m pa konn kote yo ye paske a fòk m apre yo. Kounya la gen anpil moun ki nan wout la la ki chita anlè a la ki pa ka rive. Ki pa ki nan wout la la. Ou byen m kite yo chita anlè a anwo a m te chita pi wo a la m oblije tounen. Kounya m pral fè tout nesesè pou m wè si m a rele yo pou m konn kote yo ye. Paske kote ya e nan tèt komisarya e savann fichach la m rete. E la m rete. Kounye a la m vin pa ka ale. Men ann di ke ou pa ka antre lakay ou, èske ou deja gen yon kote pou dòmi tou sa? Monchè m pa ka antre. Paske m pa konn pou pita pètèt ki jan sa e va ye pètèt si gon ti kalm pètèt m ka antre. Men kounye a la si pa gen yon ouvriche deyò m ap oblije dòmi antre. Ok, donk sa pral fè konbyen jou gen de yo? Bon, si, si m pa ka ale pi ta, ap fè m 2 jou. Ap vin fè m 2 jou. Ok, ou gon mesaj ou ta vle voye bay lapolis? Bon, ba posib, m pa konn. Bon, ok, mèsi. Dakò. Vwala medam matmwazèl e mesye ou tap tande deklarasyon kèk sitwayen ki sove de justès anba kout bal yè nan zòn savann pistach nan yon atak bandi gran ravin fè donk nou espere la polis pèmèt moun sa yo retounen lakay yo sen e sof. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Pèp ayisyen kite m poze ou ti kesyon sa a. Poukisa jounen jodi a, anpil nan nèg ki te nan opozisyon, ki t ap batay maten midi swa, ki t ap di phtk gang, phtk gangsterize, a mon grand etonman m wè Lèzetazini, Kanada ap pran sanksyon kont yo kont moun, kòm moun k ap finanse gang k ap destabilize. Kite m poze w kesyon sa pèp ayisyen, eske nan konstitisyon 1987 la, li bay opozisyon pouvwa pase leta? Eksplike m, eske opozisyon nan peyi dayiti gen plis pouvwa pase leta? Pou yo bloke lekòl, pou yo bloke peyi, pou yo gangsterize, pou yo dyabolize. pou yo boule, pou yo kraze? Eksplike m, eske konstitisyon 1987 la bay opozisyon nan peyi Dayiti pouvwa sa a? Paske nan mwa pase yo, mesye dam k ap dirije aktyèlman la yo te bloke peyi, operasyon chire inifòm, paran kenbe timoun lakay ou, peyi a pral fèmen totalman, achte ti sèl, ti mamit diri menm si se kredi mete lakay ou, men eske konstitisyon 1987 la bay moun sa yo otorizasyon fè tout sa yo vle? Non, eksplike m, eske konstitisyon an tou li bay otorizasyon oubyen gen atik gen lwa ki ekri ki di opozisyon an gen dwa chwazi prezidan ak premye minis lè l vle, jete gouvènman lè l vle tou? Banm yon ti limyè sou sa pèp ayisyen. Eske konstitisyon an di ebyen chak 2 semèn nou ka chanje prezidan? Paske lè w gade Moïse Jean Charles ki vin ansanm avèk yon prezidan, anvan 3 jou l gentan chanje yon lòt, men aktyèlman la Montana sou wout pou ke yo gen yon lòt prezidan ankò ki pou al defann kòz yo. Non, eksplike m. Eske se konstitisyon an ki ba nou dwa pou nou kreye gang tout kote? Pou montre ke prezidan sa a, li pa kapab? Eske konstitisyon an bay pouvwa pou ke yon gwoup moun leve yon maten, yo rete nan yon ti chanm kay, yo vin avèk 3 fèy papye, yo di w konsa m chwazi entèl pou dirije tranzisyon, m chwazi entèl kòm prezidan, entèl kòm premye minis, nou pwopoze pèp la sa, se sa k ap mache. Eske konstitisyon an bay moun sa yo pouvwa? A la fen m vin konprann opozisyon nan peyi Dayiti pi diktatè ke moun ki sou pouvwa a. E map konprann tou ke konstitisyon pa fèt pou vakabon nan peyi Dayiti. Konstitisyon pa fèt pou politisyen nou gen aktyèlman la yo e sa ki te la depi 1987 yo. Konstitisyon pa fèt pou moun sa yo. A la fen kòman m konprann politik nan peyi Dayiti pèp ayisyen se ke se moun ki fè plis vyolans, ki fè plis dezòd la se li menm ki ka dirije. Moun ki fè pi gwo krim nan se li menm ki gen pouvwa. Èske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Èske w konprann bagay yo? Paske lè wap gade gouvènman aktyèl la, deklarasyon Vitelòm se touye nou te touye pou nou rive la. Jounen jodi a, ou kapab wè ki kantite moun kap mouri. Andre Michel di w konsa pa gen masak, se paske mesye yo bwè san deja. Nan peyi sa, nou pa ka pale de konstitisyon. Paske konstitisyon se moun ki respekte tèt yo, se pou sitwayen ki onèt. Konstitisyon se pa pou vakabon, se pa pou bandi legal, se pa pou phtk, se pa pou lavalas, pou site sa yo selman. Konstitisyon se pa pou moun kap touye prezidan, konstitisyon pa pou oligak kowonpi, konstitisyon pa pou lanbè, li pa pou youri, li pa pou moun sa yo. Opozisyon an se diktatè li ye nan peyi Dayiti. Pase yo youn pa respekte sa ki te di, sa yo te ekri. Konstitisyon se pou sitwayen ki respekte tèt li, se dirijan ki respekte tèt li ki konnen, ebyen m te pran tèl desizyon de tèl dat a tèl dat, entèl ap fè sou pouvwa, ebyen si entèl fon betiz, ebyen mwen menm nan opozisyon an, se pou m kanpe pou m di entèl ou fon betiz, ebyen n ap konbat ou. Nou menm nou kòmanse aranje nou pou lè n vini pou n montre w kòman yo dirije. Men malerezman, yo pa ka fè, yo ap destabilize. E men jounen jodi a, peyi a tonbe nan de pla men yo, yo pa ka ni mete sekirite, de mwa lekòl poko janm louvri. An tou ka pèp ayisyen, lè m di ou Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete ki viv ravèra, ki mou rakakara, Ou dwe panse se blag. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.